Dosye nou, jere bif nou, nèg okap a nèg okap, e nou pap twò rete sou dosye sa, e ann vanse, e pa de dosye n ap manyen, e pa de dosye n ap manyen, ann rale dosye Rutshelle, e n ap manyen dosye Rutshelle Guillaume, apre bot la, e gwo afè pa di k fèt, nèg yo manje Rutshelle. E m ap mande Rutshelle eske son mal yo fè l, Eske se espre Rutshelle fè pou l ap ba nèg drive l konsa? Apre ti pwogram bato Rutshelle fin fè la, gwo aftè pati, nèg yo manje Rutshelle. Nèg yo manje, nèg yo manje Rutshelle. M ap mande Rutshelle eske son mal yo fè l oubyen kòmsi se espre l fè pou l ba nèg manje anba l. Rutshelle fin jwe ti fèt bato a la, nèg yo al fè yon vi aftè pati, nèg yo devore Rutshelle. Yo pa kite anyen nan Russie. Epi, epi yo di m Thor a gon afriken wi. Kounye a, kounye a Russell resi jwenn. Kounye a Russell tonbe anba yon afriken. Russell gen afriken kounye a. Russell gen afriken. A di afriken, afriken kouri. Afriken kouri pran avyon. Afriken yo kouri pran avyon pou l veye men tout veye sa a, yon aftabadi, nèg yo plen moun La Rochelle. A di to, to ke La Rochelle la, son mal yo fè l pou yo kraze l. Men l konn chante, se pou chante a, Rochelle konn chante. Men se pou bay mouvman kraze a, yo kraze Rochelle twòp. Kot sa k gen la, Rochelle te nan dòmi. M gen non moun ki kraze l la, m poko ap bay non, m ap vin a non an. Map vin anon pou nou lot weekend. Neg ki kraze Rutshelle lan map vin anon pou nou. Map vin anon pou nou lot weekend. Neg ki kraze Rutshelle lan map vin avek non pou nou. Map mande manzè eske son mal yo fel. E komsi tout ti pawol yo baw dous. Epi gade tout ti pawol yo ba Rutshelle li dous. Komsi kot sak gen la. Yon ti afri komsi yo gentan manje Rutshelle. Nou tande m pap voye moute non. Mwen m gen endyen, m te gen endyen. M te gen endyen nan pwogram nan. M te gen endyen nan pwogram nan. Nan pwogram sa m te gen endyen ladan ki tap gade, se depi lè sa tou M tou bay towo k rele wilfrid konpa yvette lan respè pou tout moun vin nan bò menm menm vye giwewe moun sal abiye wi giwewe abiye wi e sèl soulye ak pat bon nan pye giwewe wi menm vye giwewe te gon vye rad sou li wi m pa konn kote l jwenn li si e kit kat ki t achte l pou li menm vye giwewe te gon vye bagay sou li wi. E soulye a genlè Kit Kat e genlè kèk vye soulye Richard Iben Kit Kat mete nan pye Guy Wewe Soulye te nan pye Guy Wewe a genlè se Richard Iben ki bliye l e ki bliye l kay Kit Kat epi Kit Kat bay towo a pou l foure nan pye l An nou pa m di la nèg yo pwouve m se lafen di mond Nèg yo pwouve m se lafen di mond a vle di se soulye Soulye tenen pye Guiro ya se soulye Richard Eber. Sa e klè. Soulye tenen pye Guy Wewe ya se soulye Richard Eber. Lè w pran nèg tankou Guy Wewe, Wilfrid konpayi vent, ou mete sou yon bòt. Wilfrid konpayi vent vin avèk yon ti mayo sal sou li. Yon ti mayo konpayi vent, men longè zong towo a. A vle di se nan, se nan pwogram sa a, se aprè pwogram sa a yo kraze Rutshelle la. Se aprè pwogram sa a yo tòtòt Rutshelle. M kwè nèg ki kraze Rothschild la misye rele Roland. Nèg ki kraze Rothschild la misye rele Roland. An m tande, mwen m gen tout enfòmasyon. Endyen m yo ban m tout enfòmasyon. Kounye a pou pran Guy Wewe. Pou Guy Wewe pi pwòp pase Wilfrid Konpayivet. Wilfrid Konpayivet sou yon bòt, misye pa gen anyen sou li. Wilfrid pa gen anyen sou li. Wilfrid pa gen anyen sou li, men longazong li chaje poud anba l, m tou di nou sa, nèg Miami kounye a, m ap mande misye, e kòmsè eske misye pa gen fanm? Pou wè longazong Wilfrid konpay vent tou sal chaje kras ladan l, nèg sa yo pa janm pwòpte kò yo. M ap mande nèg sa yo kòmsi ki yon sant, mesye nou sal anpil, nou sal nou lèd anpil mesye. Pou w ap gade Wilfrid sou yon bòt, men longazong do a, Li pa pwòp, li pa gen anyen sou li. M di w vye Guy Wewe wi. Vye Guy Wewe fè pwen sou vye Guy Wewe fè pwen sou Wilfrid wi. M di w se grenn soulye Richard Eben an ki pa t twò bon nan pye Guy Wewe. E soulye Richard Eben bliye kay Kitkat epi to to to Kitkat pote l pou Wilfrid. Menm ti Wilfrid li pote l pou to k rele Guy Wewe a. Al di l, Men nan ki sa, men nan ki sa biznis mizik nou an rantre. Men nan ki sa n tonbe jounen jodi a la. Kou n a Wilfrid Konpa Event, yo envite w nan pwogram, men lo gazon ou, men lo gazon ou chaje poud ladan l. E malfèktè Miami sa yo, se poud ki nan pòch yo. Nan zong yo nan pwent an di nou sa m pap janm pè nou m di nou sa mesye m pap janm pè nou wè cho sa li la pou 2080 se grenn cho k la pou 2080 an m di nou sa klè m paka pè nou ankò lè m te pè nou an pase a m di animatè sal sa yo mesye mete rad sou nou fon jan yo paka envite nou nan pwogram mesye pou n vini sal konsa nan figi moun yon vye mayo konpayi vèt sou ou yon vye mayo konpayi vèt ou mete sou pa gen anyen ladann Men longèzon ou vin ranse nan figi. Sa vle di dosye e rale dosye, kite dosye, rale dosye, pran dosye, e nou gen dosye Gazman Koulè. E Gazman Koulè ki fè gwo dezòd. Gazman Koulè fè gwo dezòd. Gazman Koulè fè gwo dezòd. Gazman koulè klass disip Gazman koulè tankou nèg ki tap dòmi kèk kote epi yo rele misye misye ap dòmi bò klèb la li ouvè pòt machin li li tou fouye 2 fatra sou li li vin ranse nan figi moun bon mesye pou kòb Gazman genyen pou Gazman pa vle achte rad met sou li pou Gazman pran sal met sou li al ranse nan figi moun mesye la mesye la fen du mond. Pou jan w wè Pipo, mwen tande byen se sa w pral di, ou mèt di sa w vle sou Klass, ke w di Klass pa bon, Klass pa bon, men nèg yo toujou clean. M ap gade, m ap gade, m ap gade, m ap gade disip, m ap gade disip, se Ralph, se sèl Ralph mwen k te miyò, e pa bon Ralph te twò bon non, men se Ralph mwen k te miyò. Se Ralph Menelas Mèg te miyò wi. Aprè sa Gazman pran yon kepi, kepi wòch nan tèt Gazman nan, se pran l pran nan yon fanatik de a epi l met nan tèt li wi lè vin ranse nan figi moun. Pou yon nèg ou se yon sipèsta nan biznis pou ap vin jwe sal konsa nan figi moun. Pou se yon sipèsta nan biznis e w gen kòb nan men w, ou pito ap achte machin pou fanm, ou pito ap fè yon pakèt bagay pou fanm, ou pa vle teke tèt ou. Lè w wè nèg tankou Gazman Koulè ki vin jwe nan figi moun konsa yèswa mesye. Komsi pa gon moun kap di gaz pa nan yen. Se tankou nèg ki tap jwe football yon kote epi nèg yo pran break li Alis mesye m pral jwe wi epi Gazman tou moute stage Mesye m poko janm m poko janm sezi konsa Gazman genlè te kèk kote yo di Gazman menm bliye si Disip tap jwe pase jan Gazman vini an la Gazman bliye si Disip tap jwe. An men ka, e m trè serye sa m ap di a la. Gazman bliye si disip t ap jwe. Paske jan Gazman vin jwe a la, li m pa kwè l te vin jwe bal. M pa kwè Gazman te vini pou bal oubyen se yon nèg ki te vin fè spò, misye tou antre epi yo di misye chante, Gazman tou chante. Paske Gaz, m pa kwè yon nèg sot lakay ou, ou gen yon bèl klozèt, kounye e Gazman gen bèl kay, m ap di sa w vle misye ap byen viv. Kounye a, lè w wè yon nèg tankou Gazman. Tout pwen wè Gazman tap voye bay yo tout se pou Tchoupi. E Tchoupi li menm kounya la li wè kotel ye lap kite lap kite Sousou a ou yen sa a li resi kite Sousou. Tchoupi ap kite Sousou kounya a li wè kotel ye. M pa kont nèg yo, m pa kont misye. La kounya la misye wè kotel ye, misye ap kite Sousou. Tout tout tap wè Gazman tap bay yo se Tchoupi lap bay tap yo. Tout tap wè Gazman tap bay yo la, tap gonfle yo la, se Tchoupi lap gonfle. Ap di nèg yo kòmsi nèg yo delivre Tchoupi ale. Pase banm di w gen plenyen. Gen plenyen nèg yo di Tchoupi pap jwe anyen. Gen plenyen nèg yo di yo pa tande Tchoupi kap jwe. Ap di si w ta nan yon djaz, ou gen tout tan sa nan yon djaz, ou di nèg yo yo manke tiyo w, pa gon nèg ki rele w. Pa gon nèg ki ap di monchè Tchoupi kòman w ye? Eske tout bagay wi Yo tchupes koman ou ye Eske tout bagay anfom Pa pou pa gon nèg ki rele w pandan ou fè tout tan sa nan djaz Nèg yo pa janm peye w pa janm plenyen Nèg yo pa janm peye w yo peye w lè yo vle Epi w tou moute yo tout va byen Se grenn nèg ki te nan disip Apre toune fini yo tchoupe l an dènye Poukisa li gen foli byen avèk Gazzman Pandan nèg sa yo Pandan nèg sa yo Ou mèt fè tout bagay Lè pou yo blo w la y ap blo w Gazman la se yon tan pèdi, se yon ka pèdi. Li kite misye ap relakse. Men si misye te ka ba Gazman challenge. Tonnè kraze m, Gazman ap kite misye chante wi. Kòmsi ou wè son nèg k ap degaje l, ki gen foli atis, ki konsa tou, yo ka pa peye l tou pase Gazman kite misye ti degaje l nan mizik, misye ap degaje l nan de twa mizik, misye ap fè yon ti degaje l. Men si misye te kapab, e granmoun sa tèlman mechan, ou panse granmoun sa yo ta pral kite yon nèg pase la? Ou panse granmoun sa yo vle bon nèg fokou? Èske ou kòmsi ou panse granmoun sa yo la vle bon nèg fokou? Pandan nèg yo fin granmoun nan la, pa gen okenn nèg nan k ap bay fokou non la. Nèg yo vle se yo k la pandan nèg yo fin pipi wi. Nèg yo fin pipi yo vle se yo k la a, e yo k ap rense nan figi moun toujou la. E sa m pral di la m trè serye. La m trè serye. A vle di biznis sa a, nèg yo kenbe biznis yo nan men yo. Lè nap gade eee Gazman son ka pèdi nou wè Gazman son nèg yo dejwe si Gazman ka retire sot lakay li janl soti a li vin jwe nan klèb moun yo konsa Gazman son nèg yo dejwe a laj Gazman yo dejwe Gazman si wè Gazman ka kite lakay li. Mesye nou jere bif nou nèg okap a nèg okap e nou pap twò rete sou dosye sa. E ann vanse, e pa de dosye n ap manyen, e pa de dosye n ap manyen, ann rale dosye Rutshelle, e n ap manyen dosye Rutshelle Guillaume, apre bòt la, e gwo afè pa di k fèt, nèg yo manje Rutshelle. E m ap mande Rutshelle èske son mal yo fè l, èske se espre Rutshelle fè, pou l ap ba nèg drive l konsa. Apre ti pwogram bato Rutshelle fin fè la, gwo afè pa di k, nèg yo manje Rutshelle. Nèg yo manje, nèg yo manje Rutshelle. Map mande Rutshelle eske son mal yo fèl oubyen komsi se espre l fè poul ba nèg manje anba l. Rutshelle finn gen ti fèb bato a la, nèg yo avè w via after party, nèg yo devore Rutshelle. Yo pa kite anyen nan yon tchipp. Epi, epi yo di m Torah gon afriken wi. Kounya, kounya Rutshelle resi jwenn. Kounya Rutshelle tonbe anba yon afriken. Rutshelle gen afriken kounya. Rutshelle gen afriken. Al di afriken an, afriken an kouri. Afriken an kouri pran avyon. Afriken yo kouri pran avyon pou l veye men tout veye sa a, yon aftabadi, nèg yo plen moun la Rutshelle. A di to, to kè la Rutshelle la, son mal yo fè l pou yo kraze l. Men l konn chante, se pou chante a, Rutshelle konn chante. Men se pou bay mouvman kraze a, yo kraze Rutshelle twòp. Kot sa k gen la, Rutshelle gen tan dòmi. M gen non moun ki kraze l la, m poko ap bay non, m ap vin a non an. Map vin anou pou nou lot weekend. Neg ki kraze Rutshelle lan map vin anou pou nou. Map vin anou pou nou lot weekend. Neg ki kraze Rutshelle lan map vin avek nou pou nou. Map mande manzè eske son mal yo fel. E komsi tout ti bal yo baw dous. Epi gade tout ti pawol yo ba Rutshelle li dous. Komsi kot sak gen la. Yon ti afri komsi yo gentan manje Rutshelle. Nou tande m pap voye moute non. Mwen m gen endyen, m te gen endyen. M te gen endyen nan pwogram nan. M te gen endyen nan pwogram nan. Nan pwogram sa m te gen endyen la donn ki tap gade. Se, se, se depi lè sa tou, m tou bay towo k rele Wilfrid konpa Yvette la respè. Pou tout moun vin nan pwogram nan. Menm vye Guy Wewe moun sal abiye wi. Guy Wewe abiye, e sèl soulye ak pat bon nan pye Guy Wewe. Menm vye Guy Wewe te gen yon vye rad sou li wi. M'bann kotel jwenn li se KitKat ki t achte l pou li. Menm vye Guy Wewe te gon vye bagay sou li wi. E soulye a genlè KitKat e genlè kèk vye soulye Richard Iben KitKat mete nan pye Guy Wewe hahahahahahaha Soulye te nan pye Guy Wewe a genlè se Richard Iben ki bliye l e ki bliye l kay KitKat epi KitKat bay towa pou l foure nan pye l. Al banm di la nèg yo pwouve m se la fin du monde. Nèg yo pwouvem se la fen di moun. A vre di se soulye, soulye tene pye Guy Wewe se soulye Richard Eber. Bagay klè. Soulye tene pye Guy Wewe a se soulye Richard Eber. Koulya lè w pran nèg tankou Guy Wewe, Wilfrid konpayi vent, ou mete sou yon bot. Wilfrid konpayi vent vin avèk yon ti mayo sal sou li. Yon ti mayo konpayi vent, men longè zong towo a. A vre di se nan, se nan pwogram sa a. Se apre pwogram sa yo kraze Rutshelle la? Se apre pwogram sa yo tòtòt Rutshelle? M kwè nèg ki kraze Rutshelle la misye rele Roland. Nèg ki kraze Rutshelle la misye rele Roland. An m tande, m gen tout enfòmasyon. Endim yo ban m tout enfòmasyon. Kounye a pou pran Guy Wewe, pou Guy Wewe pi pwòp pase Wilfrid Konpayivet. Wilfrid Konpayivet Sou yon bòt, nèg, misye pa gen anyen sou li. Wilfrid pa gen anyen sou li. Wilfrid pa gen anyen sou li, men longè zong li chaje poud anba l. M tou di nou sa, nèg Miami, koulè, m ap mande misye, e kòmsè si misye pa gen fanm? Pou wè longè zong Wilfrid konpa avèk tout sa l chaje kras ladan l, nèg sa yo pa janm pwòpte kò yo. M ap mande nèg sa yo kòmsi ki yon sant. Mesye nou sal anpil. Nou sal, nou lèd anpil mesye. Pwòp gade wilfrid sou yon bot men longè zong dlo a li pa pwòp li pa gen anyen sou li m di w vye guy wewe wi vye guy wewe fè pwen sou vye guy wewe fè pwen sou wilfrid wi m di w se grenn soulye richard eben an ki pat twò bon nan pye guy wewe. Eeh soulye Richard Iben bliye kay kitkat epi to to to kitkat potel pou Wilfrid hahahahahaha menm ti Wilfrid li potel pou to krele ki wewe hahahahahaha men nan kisa men nan kisa biznis mizik nou antre. Men nan kisa n tonbe jounen jodi a la. Kou nan Wilfrid konpayi vent, yo envite w nan pwogram men lon gazon ou. Men lon gazon ou chaje poud ladan l. E malfektè Miami sa yo, se poud ki nan pòch yo. Nan zong yo nan poud. An m di nou sa m pap janm pè nou. An m di nou sa mesye m pap janm pè nou. Ou wè cho sa a, li la pou 2080. Se grenn chok la pou 2080. An m di nou sa klè m pa ka pè nou ankò. Lè m te pè nou an pase, a vle di animatè sal sa yo, mesye mete rad sou nou, fon jan. Yo pa ka envite nou nan pwogram mesye pou vini sal konsa nan figi moun, yon vye mayo konpayi vèt sou ou, yon vye mayo konpayi vèt ou mete sou, pa gen anyen ladann. Men lè w gason ou vin ranse nan figi moun. A vle di dosye e rale dosye, kite dosye, rale dosye, pran dosye, Pou gazman pran sal met souli al ranse nan figi moun mesye la mesye la fin du monde pou jan wè pipo tande tande byen se sa ou pral di ou mèt di sa ou vle sou klass ke ou di klass pa bon klass pa bon men nèg yo toujou clean map gade map gade map gade map gade disip Map gade disip. Se Ralph m se sèl Ralph mwen t de miyò e pa bon Ralph te twò bon non men se Ralph mwen t de miyò se Ralph Menelas mwen t de miyò wi aprè sa Gazman pran yon kepi kepi wap nan tèt Gazman nan se pranl pran nan yon fanatik de wa epil met nan tèt li wi lè vin ranse nan figi moun pou yon nèg ou son sipèsta nan biznis pou wap vin jwe sal konsa nan figi moun Mesye m poko janm, m poko janm sezi konsa. Gazman genlè te kèk kote yo di Gazman menm bliye si Disip tap jwe. Paske jan Gazman vini an la, Gazman bliye si Disip tap jwe. An men ka, m trè serye sa map di an la. Gazman bliye si Disip tap jwe. Paske jan Gazman vin jwe a la, li m pa kwè li te vin jwe bal. M pa kwè Gazman te vini pou bal oubyen se yon nèg ki te vin fè spò, misye tou antre epi yo di misye chante, Gazman tou chante. Gade, gad m pa kwè yon nèg sot lakay ou, ou gon bèl klozèt, kounye a e Gazman gen bèl kay? Mwen di sa w vle misye ap byen viv. Kounye a, lè w pran nèg tankou Gazman ki vin jwe konsa nan figi moun, epi l gon vye mayo le kon tenten ladan l, ou konn sa m di w? Sa vle di se pou Tchoupi l ekri, podyab Tchoupi kòm enbesil podyab. Tchoupi li menm kounya la li wè kotel ye lap kite lap kite sousou ah wi esa a li resi kite sousou tchoupi ap kite sousou kounya li wè kotel ye m pa kont nèg yo m pa kont misye la kounya la misye wè kotel ye misye ap kite sousou tout tout tap wè gazman tap bay yo se tchoupi lap bay tap yo tout tap wè gazman tap bay yo la tap gonfle ya la se tchoupi lap gonfle. A vle di nèg yo kòmsi nèg yo delivre tchoupi ale. Pase banm diw gen plenyen. Gen plenyen nèg yo di tchoupi pap jwe anyen. Gen plenyen nèg yo di yo pa tande tchoupi kap jwe. A vle di si w ta nan djaz ou gen tout tan sa nan djaz ou di nèg yo manke tiye w. Pa gon nèg ki rele w. Pa gon nèg ki ap ou di monchè tchoupi kòman w ye. Eske tout bagay wi. Yo tchoupi èske kòman w ye. Eske tout bagay anfòm. Pou pa bon nèg ki rele w pandan ou fè tout tan sa nan djaz, nèg yo pa janm peye w pa janm plenyen, nèg yo pa janm peye w yo peye w lè yo vle epi w tou moute yo tout va byen. Se grenn nèg ki te nan disip aprè toune fini yo tou peye l an dènye poukisa li gen foli byen avèk Gazman. Pandan nèg sa yo pandan nèg sa yo ou mèt fè tout bagay lè pou yo blo w la y ap blo w. Gazman la son son tan pèdi son ka pèdi li kite misye ap relaxe men si misye te ka ba gazman challenge tonnè krazem gazman ap pete misye chita wi komsi ou wè son nèg kap degajel ki gen foli atis ki konsa tou yo ka pa peyel tou paske gazman kite misye ti degajel nan mizik misye ap degajel nan de twa mizik misye ap fon ti degajel men si misye te kapab e granmoun sa tèlman mechan ou konnen ou panse granmoun sa yo tap al kite on nèg pase la. Ou panse granmoun sa yo vle bon nèg fon kou? Eske kòm si ou panse granmoun sa yo la vle bon nèg fon kou? Poutèt nèg yo fin granmoun nan la. Pa gen okenn nèg nèg ap bay fon kou non la. Nèg yo vle seyok la pandan nèg yo fin pipi wi. Nèg yo fin pipi yo vle seyok la a e yo pap rense nan figi moun toujou la. E sa m pral di la m trè serye. La m trè serye. A di biznis sa a nèg yo kenbe biznis yo nan men yo. Lè n ap gade, an tè klè, an di Gazman se yon ka pèdi. Nou wè Gazman se yon nèg yo dejwe. Si Gazman ka reti, sot lakay li, jan l soti a, li vin jwe nan klèb moun yo konsa, Gazman se yon nèg yo dejwe. A laj Gazman, yo dejwe Gazman. Si w wè Gazman ka kite lakay li. Ansyen nou, jere bif nou, nèg Okap a nèg Okap. E nou p ap twò rete sou dosye sa a. E ann vanse, e pa de dosye n ap manyen, e pa de dosye n ap manyen, ann rale dosye Rutshelle, e n ap manyen dosye Rutshelle Guillaume, apre bot la, e gwo afè pa di k fèt, nèg yo manje Rutshelle. E m ap mande Rutshelle èske s on mal yo fè l, èske se espre Rutshelle fè, pou l ap ba nèg drive l konsa. Apre ti pwogram bato Rutshelle fin fè la, gwo afè pa di, nèg yo manje Rutshelle. Nèg yo manje, nèg yo manje Rutshelle wi. Map mande Rutshelle eske son mal yo fèl oubyen kòm si se espre l fè poul ba nèg manje anba l. Rutshelle fin gen ti fèb bato a la, nèg yo avè w vye after party, nèg yo devore Rutshelle. Yo pa kite anyen nan yon ti. Epi, epi yo di m Thor a gon afriken wi. Kounye a, kounye a Rutshelle resi jwenn. Kounye a Rutshelle tonbe anba yon afriken. Rutshelle gen afriken kounye a. Rutshelle gen afriken. A di afriken, afriken kouri. Afriken kouri pran avyon. Afriken yo kouri pran avyon pou l veye men tout veye sa a on aftabadi nèg yo plen moun Larry Chèl. A di to ka Larry Chèl la son mal yo fè l pou yo kraze l. Men l konn chante. Se pou l chante a Larry Chèl konn chante. Men se pou bay mouvman kraze a yo kraze Larry Chèl twòp. Kot sa k gen la a ti Larry Chèl gentan dòmi. M gen non moun ki kraze l la wi. M poko ap bay non m ap vin a non an. Map vin anon pou nou lot weekend. Neg ki kraze Rutshelle la map vin anon pou nou. Map vin anon pou nou lot weekend. Neg ki kraze Rutshelle la map vin avek non pou nou. Map mande manzè eske son mal yo fel. E komsi tout ti pawol yo baw dous. Epi gade tout ti pawol yo ba Rutshelle li dous. Komsi kot sak gen la. Yon ti afni komsi yo gentan manje Rutshelle. Nou tande m pap voye moute non. Mwen m gen endyen, m te gen endyen. M te gen endyen nan pwogram nan. M te gen endyen nan pwogram nan. Nan pwogram sa m te gen endyen ladan ki tap gade. Se, se, se depi lè sa tou, m tou bay towo k rele Wilfrid konpayi vèt la respè. Pou tout moun vin nan bò. Menm vye Guy wewe moun sal abiye wi. Guy wewe abiye e sèl soulye ak pat bon nan pye Guy wewe. Menm vye Guy wewe te kon vye rad sou li wi. M pa konn kote l jwenn li si e Kit Kat ki t achte l pou li. Menm vye Guy wewe te kon vye bagay sou li wi. E soulye a genlè Kit Kat e genlè kèk vye soulye Richard Iben Kit Kat mete nan pye Guy wewe. Gade soulye soulye tenedye Guy wewe a Genlè se Richard Iben ki bliyel e ki bliyel kay KitKat epi KitKat bay towo a poul foure nan pyel Anh banm di la nèg yo pwouvem se la fin du monde Nèg yo pwouvem se la fin du monde a vle di se soulye soulye ki te nan pye Guy Wewe se soulye Richard Iben Anh klè soulye ki te nan pye Guy Wewe a se soulye Richard Iben Lè w pou nèg tankou Guy Wewe Wilfrid Konpayi 20 ou mete sou yon bot Wilfrid konpayi vin vènèt yon ti mayo sal sou li. Yon ti mayo konpayi vènèt men longè zong to a. Al di se nan se nan pwogram sa a. Se aprè pwogram sa a yo kraze Rutshelle la. Se aprè pwogram sa a yo tòtòt Rutshelle. M kwè nèg ki kraze Rutshelle la misye rele Roland. Nèg ki kraze Rutshelle la misye rele Roland. Ann tande, banm gen tout enfòmasyon. Indien yo banm tout enfòmasyon. Kounya pou pran Guy Wewe pou Guy Wewe pi pwòp pase Wilfrid konpa Yvette. Wilfrid konpa Yvette sou yon bòt nèg misye pa gen anyen sou li. Wilfrid pa gen anyen sou li. Wilfrid pa gen anyen sou li, men longa zong li chaje poud anba l, m tou di nou sa, nèg Miami koulè m ap mande misye e kòmsi eske misye pa gen fanm? Pou wè longa zong Wilfrid konpay vent tou sal chaje kras ladan l, nèg sa yo pa janm pwòpte kò yo. M ap mande nèg sa yo kòmsi ki yon sant, mesye nou sal anpil, nou sal nou lèd anpil mesye. Pou w ap gade Wilfrid sou yon bòt, men longa zong Dora Li pa pwòp, li pa gen anyen sou li. M di w vye Guy Wewe wi. Vye Guy Wewe fè pwen sou vye Guy Wewe fè pwen sou Wilfrid wi. M di w se grenn soulye Richard Eben an ki pa t twò bon nan pye Guy Wewe. E soulye Richard Eben bliye kay Kit Kat epi to to to Kit Kat pote l pou Wilfrid. Menm ti Wilfrid li pote l pou to k rele Guy Wewe a. Al di l, Men nan ki sa, men nan ki sa biznis mizik nou an rantre. Men nan ki sa n tonbe jounen jodi a la. Kou n a Wilfrid Konpa Event, yo envite w nan pwogram, men lo gazon ou, men lo gazon ou chaje poud ladan l. E malfektè Miami sa yo, se poud ki nan pòch yo. Nan zong yo nan pwen an m di nou sa m pap janm pè nou m di nou sa mesye m pap janm pè nou wè cho sa li la pou 2080 se grenn cho k la pou 2080 an m di nou sa klè m paka pè nou ankò lè m te pè nou an pase a m di animatè sal sa yo mesye mete rad sou nou fon jan yo paka envite nou nan pwogram mesye pou vini sal konsa nan figi moun yon vye mayo konpa ive t sou ou yon vye mayo konpa ive t ou mete sou pa gen anyen ladann Men longezon ou vin ranse nan figi. Ala di dosye e rele dosye, kite dosye, rele dosye, pran dosye, e nou gen dosye Gazman Koulè. E Gazman Koulè ki fè gwo dezòd. Gazman Koulè fè gwo dezòd. Gazman koulè fè gwo dezòd, Gazman koulè klass disip, Gazman koulè tankou nèg ki tap dòmi kèk kote epi yo rele misye, misye tap dòmi bò klèb la, li ouvè pòt machin li, li tou fouye 2 fatra sou li vin ranse nan figi moun. Bon mesye pou kòb Gazman genyen, pou Gazman pa vle achte rad met sou li. Pou Gazman pran sal met sou li al ranse nan figi moun mesye. La mesye la fen du mond. Pou jan w wè Pipo, mèt tande tande byen, se sa w pral di, ou mèt di sa w vle sou Klass, ke w di Klass pa bon, Klass pa bon, men nèg yo toujou clean. M ap gade, m ap gade, m ap gade, m ap gade disip, m ap gade disip, se Ralph, se sèl Ralph m wè k te miyò, e pa bon Ralph te twò bon non, men se Ralph m wè k te miyò. Se tankou nèg ki tap jwe football yon kote epi nèg yo pran break li ah dis mesye m pral jwe wi epi Gazzman tou moute stage Mesye m poko janm m poko janm sezi konsa Gazzman genlè te kèk kote yo di Gazzman menm bliye si Disip tap jwe paske jan Gazzman vini an la Gazzman bliye si Disip tap jwe. An men gade, m trè serye sa map di a la. Gazman bliye si disip tap jwe. Paske jan gazman vin jwe a la, li m pa kwè li te vin jwe bal. M pa kwè gazman te vini pou bal oubyen son nèg ki te vin fè spò, misye tou antre epi yo di misye chante, gazman tou chante. Gade, gad m pa kwè yon nèg sot lakay ou, ou gon bèl klozèt, kounye e gazman gen bèl kay, nan di sa w vle misye ap byen viv. Kounye lè w pran nèg tankou gazman. Tout pwen wè Gazman tap voye bay yo tout se pou Tchoupi. E Tchoupi li menm kounya la li wè kote li lap kite lap kite Sousou a wi e sa li resi kite Sousou. Tchoupi ap kite Sousou kounya li wè kote li ye. M pa kont nèg yo, m pa kont misye. La kounya la misye wè kote li ye, misye ap kite Sousou. Tout tap wè Gazman tap bay yo se Tchoupi lap bay tap yo. Tout tap wè Gazman tap bay yo la, tap gonfle ya la, se Tchoupi lap gonfle. A vle di nèg yo kòmsi nèg yo delivre Tchoupi ale. Pase banm di w gen plenyen. Gen plenyen nèg yo di Tchoupi pap jwe anyen. Gen plenyen nèg yo di yo pa tande Tchoupi kap jwe. A vle di si w ta nan djaz, ou gen tout tan sa nan djaz, ou di nèg yo yo manke tiye w, pa gon nèg ki rele w. Pa gon nèg ki ap di w monchè Tchoupi kòman w ye? Eske tout bagay wi Yo tchuipyès koman ou ye Eske tout bagay anfòm Pa pou pa gon nèg ki rele w pandan ou fè tout tan sa nan djaz Nèg yo pa janm peye w pa janm plenyen Nèg yo pa janm peye w yo peye w lè yo vle Epi w tou moutre yo tout va byen Se grenn nèg ki te nan disip Apre toune fini yo tou peye l an dènye Poukisa li gen foli bi avèk gazman Pandan nèg sa yo Pandan nèg sa yo, ou mèt fè tout bagay. Lè pou yo blo la, y ap blo ou. Nèg sa yo mèt fè tout bagay pou yo, mèt fè tout sa ou gen pou fè pou yo. Lè pou yo blo la, y ap blo ou. Gazman se konsa l ye. Gazman byen ak tèt li sèlman. Gazman pa konn byen ak moun. Gazman byen ak tèt li sèlman. A vre di, nèg ou wè la k ap ranse devan djaz la la, si misye te kapab, ou panse djaz la t ap kite misye chante? Men si misye te kapab E granmoun sa telman mechan Ou konnen ou panse granmoun sa yo ta pral kite yon nèg pase la Ou panse granmoun sa yo vle yon nèg fon kou Èske ou konprann Ou panse granmoun sa yo la vle yon nèg fon kou Kote nèg yo fin granmoun nan la Pa gen okenn nèg nèg ap bay fon kou non la Nèg yo vle seyok la Pandan nèg yo fin pipi wi Nèg yo fin pipi yo vle seyok la E yo pap rense nan figi moun toujou la E sa m pral di la m trè serye. La m trè serye. Sa vle di biznis sa a, nèg yo kenbe biznis yo nan men yo. Lè n ap gade, Gazman se yon ka pèdi. Nou wè Gazman se yon nèg yo dejwe. Si Gazman ka reti, sot lakay li jan l soti a, li vin jwe nan klèb moun yo konsa, Gazman se yon nèg yo dejwe. A laj Gazman yo dejwe Gazman. Si w wè Gazman ka kite lakay li,